Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon le dosye de Fritz Jean paske dimanche dernier mte promet nou genyen feyton an ki ap rapousib e mpanse ke li pap referme non paske genyen E lòt epizòd ki kapab vini toujou. Men m te pwomèt nou yon ti bagay sou Fritz Jean. Ebyen fò n di ke moun Lwizyàn yo, moun ki te chwazi Fritz Jean kòm prezidan de tranzisyon, ebyen moun sa yo, yo mete yon nòt deyò, ebyen pou di yo renonse ak lide ke yo te pran konsènan Fritz Jean. Accord Unitaire de Louisiane, Nòt pou laprès, Direktwa Accord Unitaire Louisiane nan salye kouraj popilasyon ayisyèn nan, nan moman difisil sa yo e pwofite felisite travay enfòmasyon ak fòmasyon laprès ap fè an jeneral. Li pwofite enfòme opinyon piblik nasyonal kou entènasyonal, dispozisyon ki adopte an asanble jeneral ekstraòdinè nan dat lendi premye fevriye 2022. 1, Akò Initè Lwizyàn nan konstate e pran akte ke Mesye Fritz Alphonse Jean pandan tout pwosesis ki abouti ak dezinyasyon ni pa sinyatè Lwizyàn yo, pa anbrase chwa ki pote sou li pou kapab sèvi peyi a nan pi wo nivo Leta a. An konsekans, konfòmeman ak atik 7 akò sila a, Asanble a wè li nan obligasyon pou renonse ak chwa Mesye Fritz Alphonse Jean, kalòt marasa. 2. Ansyen depite Jean Wilson Hyppolite, prezidan Sesok, sitwayen angaje pou yon sòti kriz e li menm tou pòt pawòl ofisyèl Akò Initè Lwizyàn nan, yo te vote li an inanimite pou kapab reprezante gwoup sa nan tout diskisyon politik avèk lòt aktè yo ki vize yon sòti kriz. avan dat 7 fevriye 2022 an. Akò Initè Lwizyàn nan rete detèmine pou kapab travay avèk reprezantan lòt akò yo epitou patnè entènasyonal yo pou kapab chache yon pi bon fòmil, yon pi laj konsansis pou kapab sòti pèp ayisyen an nan sa li ye jounen jodi a. Moman an se pou konsansis, daprè sa yo di. Nòt sa a pote sinyati Jean Wilson Hyppolite, Sauverson Philippe epi Bikenson Daran Pedsam. Nèg yo blaze Fritz Alphonse Jean. Ou wè gen anpil nèg ki t ap di sa, se konsa y ap fini avèk yon seri de nèg ki bon nan peyi Dayiti. Men kote Fritz Alphonse Jean te pran, bon m p ap di premye souflèt politik li non, men pi gwo souflèt politik li. C'est au Parlement Haïtien! Nous sommes le 21 mars 2016. Le Président de la République dès lors, Joslem Privert, a fè chwa de Fritz Alphonse Jean pou kapab vin Premye Minis. Depi. Lamandman de la konstitisyon, menm si se yon dosye ki toujou ap fè deba o nivo de la sosyete, men genyen 2 etap yo retire lè yon prezidan chwazi yon premye minis pou l al pase devan palman an. Lè konstitisyon an pot ko amande se te 4 etap. Ou pase devan chanm depite an pou yo kapab ratifye chwa Ou al pase nan Sena a pou yo ratifye menm chwa sa. Si ou tonbe nan Chanm Depite a, y ap chwazi yon lòt. Si w tonbe nan Sena a tou, menm lè ou fin pase devan Chanm Depite an, y ap chwazi yon lòt. Konprann byen wi, on fèt ekòl a RL Prod. Apre ou fin pase 2 etap sa yo, gen 2 lòt etap ki se validasyon deklarasyon politik jeneral ou. Politik jeneral la, se, m ta kapab di, tout sa w genyen nan dyakout ou, Pou tout sektè yo, pou tout ministè yo. Sa vle di ou gon plan de gouvèneman. E sou chak sektè, ou gen pou di ki sa wap fè. Pa egzanp, sou kesyon ledikasyon. Ou gen dwa di wap bati lekòl, wap fè yon seri de bagay, anviwònman, jistis, tout sa. Donk, se sak fè ou wè, lè premye minis yo nan etap sa yo, nèg la konn pran anviwon 1 è d'tan, 2 è d'tan pou kapab fè ekspoze, pou li ekspoze politik jeneral la. Bref, Nou pa nan domèn sa, petèt nou kapab vini ak yon lòt emisyon pi devan pou nou eksplike w. Lè w fin pase twazyèm etap la, avè di si de premye etap validasyon non w lan chwa a nan de chanm yo, bon kounya la ou pral nan negosyasyon avèk palmantè yo toujou La se bagay serye paske gen nèg ki bezwen pòs, gen nèg se lajan yo bezwen. Li pral depann a palman an pou ekri w pou di ke a men nou disponib ou kapab vin fè prezantasyon politik jeneral ou. Men sa pral depann de ki chanm ki disponib avan pou kapab vini. E sèten fwa, ebyen li konn evidan ke ou pase nan chanm ke ki valide non lan avan. Eske nou konprann jiske la? Ebyen pou mesye Fritz Alphonse Jean, 21 mars 2016, Youn nan pi gwo kalòt politik li, li te vin prezante politik jeneral li devan chanm depite a. Donk, se te sèlman 2 etap apre amandman konstitisyon. Politik jeneral devan la chanbre dè depite, politik jeneral devan le sena de la repiblik. Ebyen se la, misye pran kalòt mara sa a. Ann al swiv kòman sa te ye, n ap oblije antre nan achiv nou pou n kapab prezante w 2 repòtaj. Politik politisyèn gen rezon sou premye minis nome Fritz Alphonse Jean. Pandan tout moun ap tann yon deba kontradiktwa nan mitan 2 kan yo, poutan, gèrye lejislati sila a, ki gen nan tèt yo, Garry Bodeau ak Rony Célestin, pa menm oze pwononse yon mo, malgre anpil depite minorite te voye toya. sou palmantè sa yo. Aprè anviwon 22 entèvansyon, biwo a envite depite yo pou pwononse pou ou kont deklarasyon politik jeneral premye minis nome a. Rezilta final? 38 depite pou, 36 kont, 1 absansyon. Fritz Jean pa gen chans. Se kòmsi se yon moun ki gen lespri li yon lòt kote kite chanm depite a ak anpil dezolasyon e prezidan an tankou règleman enteryè chanm nan di sa pase nan etap swivan. Le Bureau adressera une correspondance au Président de la République pour lui faire part de la décision de l'Assemblée aux fins de se référer aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 158 de la Constitution. Anpil moun tap tann yon diskou fò bò kote premye minis lan e pèsòn pa t desi. Fritz Jean pale plis pase 60 minit devan depite yo e li altène emosyon lè li evoke viktim ensekirite, dènye ensidan ki pase nan vil Ench, answit kesyon ki gen awè ak finans piblik, envestisman, agrikilti, redinamizasyon jistis ak òganizasyon eleksyon. Se domaj, palmantè ki gen anpil move kalifikatif sou do yo bay mesye ya yon kalòt marasa nan lide pou kapab defann enterè yo. Si devan depite yo, li prezante vizyon li sou fason li ta pral gouvène pandan peryòd tranzisyon an, anfas jounalis yo, nan yon pwen pou laprès, Fritz Jean vle montre ak nasyon an li se yon moun ki gen anpil kouraj. Dabò, li di li fè 2 konsta. sou vòt depite yo. Premye konsta a. Nou panse ke se yon pwosesis demokratik ki an mach. Men pwosesis demokratik la, evidamman, li difisil nan peyi Dayiti. Li difisil pou plizyè rezon. Li difisil paske nou yon peyi trè pòv. Li difisil paske nou yon peyi polarize anpil. Li difisil paske nou poko twouve chemen nou kòm nasyon. N ap chèche chemen an. Dezyèm konsta a. M pa panse ke se yon echèk. M panse ke n ap ekri listwa ansanm. E m remèsye tout manm kabinè an la ki ap ekri paj distwa sa a ansanm avè m. E m ka di nou, gen lòt paj distwa ke nou pral ekri ansanm ankò. Se pa yon echèk, antouka, si n ka kwè premye minis nome a. E nou pral ekri yon nouvèl paj istwa, daprè Fritz Jean. Mesye a, daprè sa li di, Pa abandone batay politik la. Fòk nou di pèp ayisyen an, sa k sot pase a, li reflete plizyè bagay. Li reflete pwoblèm ki gen anndan sosyete a, li reflete difikilte ke nou genyen pou nou pale ansanm, e li reflete enkapasite nou jiskaprezan pou nou ka chita sou yon gran tab pou nou fè yon laj konsètasyon pou nou di kisa n ap fè. Pwojè sa a chita nan mitan deklarasyon politik jeneral Fritz Jean. Sepandan, sa pa enskri nan vizyon depite aph yo. Yon majorite li pwofite salye pou kouraj yo. E la fòm remèsye tout zanmi je pèp, tout zanmi je peyi. Tout lòt zanmi ki pa nan 2 blòk sa yo a ki banm 38 vwa sa. 38 vwa sa siyifi ke o dela de etap sa a gen de moun ki konprann sa ke m tap di nan enonse de politik jeneral sa. Premye minis nome a di li konstène pa rapò ak kondisyon sosyal pèp ayisyen an e pwofite pou di reyalite a. jan n ye a. Sèl fason n ap ka releve defi sa pou peyi a, ifo ke nou dakò pou nou gen yon lòt ekonomi. Ekonomi de vyolans sa ke nou gen anndan peyi a. Kote ke akaparman de tout resous peyi a pa de twa moun. Li pa posib pou nou viv anndan peyi sa konsa. Li pa posib pou palman peyi sa pa chita pou nou adrese pwoblèm sa yo. Lè li evoke plizyè pwen esansyèl nan diskou politik jeneral li, Fritz Jean t ap tann yon gwo deba nan Chanm Depite a. Malerezman, depite majorite yo te vini ak yon objektif byen detèmine. Se kapab sa ki pwovoke yon regrè lakay li. Menm sèl regrè ke m gen aswè a, y a pas eu de débat. Y a pas eu de débat en attendant que je finisse ou terminer avec la séance. E m panse ke podyòm sa ke nou te genyen aswè a la, se te yon podyòm ki te ka pèmèt nou fè yon deba nasyonal sou yon seri de bagay ki konsène nou a kout tèm, men osi de bagay ki konsène nou a mwayen e a lon tèm. Dezòmè Fritz Jean pran yon kou, yon leson politik. Li desi, men li pa renonse. ak batay politik la. E jan senatè, senatus, kòn apèl isi a Pòtoprens, Zokiki, di m nan yon konvèsasyon in èd tan, e di sa menm kat fwa, chè zami, a de nouvo konba. Mèsi bokou. Nou tande sa l di? Bon, li pa janm viktim. An tou ka mèsi pou sè de repòtaj, paske nou menm nou gen achiv, nou oblije ale nan achiv nou, pou n moutre kote nèg yo te souflete, Fritjan, yote koupe tete li nan chanm deputera. Pa blie nou som an 2016, Et je précise pour vous, le 21 mars 2016, c'était à la Chambre des députés. Fritz Jean plongeait totalement dans le silence. Et en 2022, il a fait un retour en force. Dimanche, 30 janvier 2022. Mais d'abord, pendant processus inscription, Fritz Jean te ale enskri pou kapab vin prezidan tranzisyon peyi Dayiti. Men ki sa l te di. Nou menm, se anndan akò Montana nou ye, e dayè, se pou sa nou la kounye la, nan biwo swivi a, nan BSA, pou nou asire nou ke tout pyès nou depoze, e answit, nou pral antre nan eleksyon. Yes non malgre konstitisyon an jeneralman mwen di nap pale de si w te okipe yon pòs nan leta pou gen dechaj nap pale de sètifika de bòn gouvènans nap pale de kote w kite e yon ti dokiman pou di kòman ke nou menm nou wè tranzisyon sa a. Fèy de wout la li defini pa komisyon ki te travay sou fèy de wout la anndan akò Montana a e fèy de wout la si nou vle li genyen sa tout peyi ap mande peyi ap mande jistis peyi ap mande sekirite peyi ap mande sante peyi ap mande rekonstriksyon leta paske leta fin Nou pral antre nan peryòd, nou pa gen chwa, il fò ke nou antre nan peryòd elektoral. Pou nou menm, se preparasyon anviwònman pou nou ka gen eleksyon, se sa ki enpòtan tou pou fè. Nou konfyan de eksperyans lòt zanmi, nou konfyan de eksperyans òganizasyon ki ap travay avèk nou, ki konnen ke fò peyi a chanje e yo menm tou, y ap pote kouraj yo, y ap pote savwa fè yo, y ap pote eksperyans yo pou nou ka chanje sa k ap fèt anndan peyi Dayiti. Eleksyon an fèt Dimanch 30 janvye 2022, Fritz Jean fas ak Edgar Leblanc Fils, Fritz Jean, prezidan, men virtyèlman. Pou li, eske se, m ta kapab di, yon sòt de vanjans kontre la politik politisyèn? Il avè di sa. Chapo ba douvan tout fanm ak gason nan peyi a ki bay tan yo ak enèji yo pou nou akouche pwosesis eleksyon Akò Montana a. Chapo ba douvan tout regwoupman sosyete sivil ak pati politik siyatè Akò Montana a ki kwè ke sèl yon konsansis nasyonal ka pèmèt nou soti nan malè pandye sa ke nou ye la. Chapo ba devan tout manm BSA yo ki bay lavi yo nan brave danje kidnaping ak asasina pou bay peyi a yon chimen pou tranzisyon koupe fache ke nap pale depi lontan. Chapo ba pou tout manm KNT a pou entegrite yo ak sakrifis patriyotik sa. Chapo ba douvan dyaspora. ki enplike l nan batay pou entegrasyon yo nan lavi politik ak lavi ekonomik peyi Dayiti. Chapo ba douvan zanmi sila yo nan kominote entènasyonal ki kwè ke sèl yon solisyon ayisyen ki ka jwenn bout kriz ke n ap travèse la. Vòt jodi a pou nou se senbòl lonè, rèspè, diyite, entegrite pou tranzisyon koupe fache a. Nou vle di ak frè nou, Edgar Leblanc, pa gen ni pèt ni gany. Jou n ap genyen an, se lè n a jwenn konsansis nasyonal la. Se lè sa a n a jwenn sekirite pou tout sitwayen ak sitwayèn sikile libelibè nan peyi a. Se lè sa n a retabli otorite Leta. Se lè sa nou ka pale de gany. Se lè n a rive fè dyalòg nasyonal la. Se lè n a rive mete bonjan baz pou Ayiti pran chimen devlòpman ekonomik. Se lè n a rive. Kreye bon jan kondisyon pou òganizasyon eleksyon demokratik nan peyi a, kote tout kandida ka sikile toupatou pou al vann pwojè pa yo. Se lè n a rive tabli bon jan kondisyon pou jistis ak lapè sosyal blayi anndan peyi a. Se pou sa maten an, nou te rele Senatè Edgar Leblanc pou nou pale avè l, pou nou di demen, il faut que nou rankontre pou nou ka chita ansanm, menm jan n ap fè avèk lòt kanmarad, lòt zanmi ki nan sosyete sivil la, lòt moun ki nan pati politik ki pa nesesèman siyatè Akò Montana a, se lè sa a n a ka pale ke nou nan chimen pou tranzisyon koupe fache tout bon. An n tout fè yonn An nou tout fè yonn An nou tout fè yonn Viv Ayiti! Mèsi bokou. Yon kesyon, se pa ki mwayen ou al pase pou enstalasyon sa fèt silvouplè? Pwosesis Montana a, sa k fè l pran tan, se paske nou te nan konsansis, nou te nan konsètasyon avèk yon bann moun, avèk yon bann pati politik. E dayè, nou wè ke apre nou vin konsansis, nou fin gen konsansis avèk yon seri de moun nan sosyete sivil la, nan pati politik. Ou wè Montana mache, l al pale avèk Penn, l al pale avèk Tyè Sena a. Se menm jan, apre jodi a, se menm pwosesis la k ap kontinye pou nou pale avèk lòt moun anndan peyi a. Tout sa, se pour du beurre, daprè anpil nèg k ap fè politik nan peyi Dayiti e dapre anpil moun tou ki yo menm pa nan kan Ariel Henry a. Donk konprone byen ke Fritz Jean il n'a pas de chance, li sou wout pou l pran yon dezyèm jiflè politik e franchman si sa ariv Fritz Jean ap plonje totalman dan le silans paske Fritz Jean deja nan tonbo a. Antouka merci la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!